Sa w ap gade la a pa se Repiblik Dominikèn, depòtasyon masiv, e se depi lontan yon gè de raj ak rasis demezire Ayisyen ap sibi toupatou e sitiyasyon sa a depase swit ak zak vyolans a repetisyon chak jou nan peyi sa a. E kote n ap pale a la, prezidan dominiken an fenk siyen yon dekrè gen plizyè pwen sanksyone ayisyen yo an ka yo ta vyole lalwa e se anpil nan yo k ap sanksyone e posib pral gen anpil depòtasyon toujou k ap kontinye fèt selon sa nou ta aprann yon dekrè ki tonbe jodi a. Men byen avan detay sa yo, gen nouvèl ki ta fè konnen gwo bandi gen posibilite pou atake palè nasyonal, kenbe l an otaj, poukwa pa chase Ariel epi pran primati, mete gouvènman pa yo, prè de 2 mil moun posib pou yo te kab fè sa. Gwo nouvèl vire won nan 4 kwen peyi a, vil yo chofe, ou pral tande tout enfòmasyon ak ekip Boustadyoun TV a e jounen jodi a nou. Deja 16 novanm 2022, yon fwa ankò n salye tout moun ki konekte ansanm avè n, pa bliye nou se Sofia TV 83, rezo pa w la. 200 mil moun reyini anba lavil la sou Channmas. Epi n di tout pwovens yo mobilize. Pèp la parèt li pran pouvwa l. Lè map pale a, m pap pale de ti vagabon non, kap vin fè dezòd, boule non, m pa nan bagay sa. Nou pa nan boule, nou pa nan kraze brize. 200 mil moun, 300 mil moun, 400 mil moun vin pran pouvwa yo. Epi kounya nou deside mete yon moun pou l fè yon tranzisyon de 2 zan jan n vle l la oubyen kantite tan ke n vle a. pou l regle kesyon ensekirite a, pou l jere, paske sekirite a li k pi gwo pwoblèm nan, pou l jere relasyon diplomatik li avèk tout lòt peyi an granmoun, pou m trete ak tout lòt peyi an granmoun, menm jan la Kolonbi jodi an kòmanse retounen avèk relasyon l. ak peyi Venezuela. Jodi an fò m gen kapasite mwen menm epi tout vye akò nèg te pran avan pou m kòmanse reflechi sou akò sa a. Paske m se yon peyi granmoun, mwen ka diskite ak tout moun. Enben, an n retire moun sa yo. Yon grenn jou pa bezwen fè l plizyè jou. Pa ou pa bezwen kraze mouvman, boule kawoutchou, sa e blag yo ye. E fo mouvman k ap fèt. Mwen menm m pa gen kapasite pou m met moun deyò. Men ti blofè kap kouri fè manifestasyon nan tèl non epa sa pouvwa a mkonn kotel ye. Paske m klè avè nou. Mesye Xaroc la yo pap bay rezilta dayè ou wè pou kesyon sekirite an nèg yo ekri yo ekri Nasyonzini mande kout men militè anyen. Yon 12 milyon dola bay pou materyèl vini, materyèl pa janm vini. Men mwen klè avèk nou fòk ke nou genyen, koute sa m di, tout jèn gason, jèn fanm sa yo y ap voye tounen la, fò n monte yon bagay, monte yon bagay, fò n kòmanse reflechi yon bagay. Nou sot fè yon bann manifestasyon, aba Ariel, nou pa vle Ariel, enben nou kounye a, nou pran pouvwa nou epi n di men kiyès nou vle. Nan tann nou sou on moun nou di moun sa ou gen 2 zan pou bann chache ekip mete moun avèw moun serye moun nèf moun onèt epi ann fè peyi paske gen moun pou fè peyi men sak gen la ou pa kapab nou pa ka rantre nan 2023 a avèk ekip sa nou pap li pap bon pou nou. Yo pwouve deja ke yo pa ka bay rezilta. Ni direktè jeneral, ni kòmandan an chèf lame, tout se sou blòf yo ye. Yo sou koup regle yon enstans oubyen yon peyi ki ap mete ajannda pwòp li devan epi ou wè tout nèg yo ap respekte. Kouman ou vle m bay 12 milyon dola m pou materyèl epi materyèl pa ka vini? M pa konprann mesye. Ou pa wè peyi sa k pase la a? Bagay sa yo kòmanse nève w non m. Men ou pa ka gen stil de moun sa yo nan yon pouvwa. Fò n kòmanse chanje kèk done yo. E sèl jan pou n chanje done yo fò ke nou pran lari nou di men sa n vle nou menm. Fè ti mouvman blòf, bloke lari, baha eksetera, met kawotchou, manti. Zewo. Zewo. Mwen menm m pa gen kapasite sa. M pa gen kapasite sa. Men m ka ba w konsèy la. Si gen de gwoup òganize, ke n òganize yo. Jèn fanm, jèn gason, peyi a e pou nou ye n pa ka kontinye ap viv konsa. Epi n desann nou pran palè a. Pran primati a epi n di bon e nou menm. Tout nèg ret lakay yo. Kounye a n ap tann moun ki pral ki deside vin negosye avèk nou. Srilanka fè l, li jwenn rezilta. Jodi an fò n fon bagay. M pa bezwen bloke okenn kote. M pa pral bloke okenn wout pou deranje moun. M pa gen okenn wout m pral met kawotchou pou m bloke anyen. Se moun mwen konnen k ap travay pou mwen, pou byennèt mwen an, se li m bezwen met opouvwa. Pa gen tire wòch, pa gen boule kawotchou, pa gen kraze brize. Yon bagay senp kòm bonjou. M pa nan tire wòch, m pa nan kraze brize. Epi nou di men moun nap mete a kounya. Pase la a tout moun ilegal. Tout moun nèt ilegal. Bon nèg yo tèlman kòrèk ou wè sa yo fè la hein yo chanje minis 2 minis epi yo mèt ou arete Ariel vin minis Enteryè epi Emili vini minis bon Emili pwofèt tout moun te konnen bon lavi a e konsa li ye se konsa pou konn moun yo ou konprann ebyen bagay la yon ti jan difisil epi nèg a e tèt li l mete ankò kòm si sa n vle rye di nou pa sou fè mouvman vre nou pa sou sa nou vrèman pa sou sa m pral bon w lòt egzanp. E m pa pale de Jean Ernest Muscadin souvan. Men lè w pran pa egzanp Nip genyen 2 jiridiksyon. Gen Miragwàn gen Ansavo. Mwen panse yon nèg ka vin fè yon betiz nan Miragwàn la? Non. Poukisa? Paske gen yon chèf nan Miragwàn. E nanpwen moun Miragwàn fè konfyans konsa. Yo fè Jean Ernest Muscadin anpil konfyans nan Miragwàn. Moun Miragwàn apresye. Pase ki sa k pase? Tout moun. Men premye bagay, premye byen piblik ki genyen se sekirite wi. Sekirite fò moun nan gen lib aksè pou l sikile. Fò moun nan alèz pou l fè sa. Se premye bagay la wi. Bon pou yon leta pa ka pèmèt mwen banm sa a, pou leta pa menm ka kite m al dèyè manje a, pou leta pa menm ka kite m desann anba lavil la m al vann ti penitans mwen an, yon moun ki di m monchè desann lavil m ap kite yon senmil goud pou ou, bon pou leta pa menm banm chans sa a m al dèyè lajan sa a. Epi m gen yon direktè jeneral, m gen yon polis, m gen yon jeneral nan yon lame, m gen minis defans, m gen minis jistis ak sekirite piblik. A mesye, pa fè sa. Humm, pa fè sa. Epi, chak mwa ou touche? Poukisa? Nou pa bezwen boule kawotchou. Ou pa bezwen boule kawotchou ni fè ba, ni kraze brize al kraze biznis moun. Sa e mouvman ti vòlè ki bezwen fè dezòd. Li senp. Li senp. M tou eksplike ajan IRGPN yo men sa k ap pase la. Okontrè, si yo kapab pito yo fèmen espas yo. Depoze zam yo epi nou menm nou ret nan lakou a nou vin enstale moun nap enstale a se le pèp souvren ki deside paske tout nèg ki la yo ilegal nèt paske kisak pase nou bezwen de moun jodi an ka gade blan an nan je pou di blan an ou konn sak pase mwen granmoun m gon sitiyasyon kap devlope lakay mwen la ou vle edem wap edem ou pa vle edem map fafèm. M pase m fò n klè pou n pwouve moun pase se yon mank dega. Mwen menm dènyèman la m al Nouyòk m ap gade yon mas ayisyen ki gen nivo ki gen kapasite defwa m konn poze ayisyen yo kesyon sa èske Poukisa n di tèt n nou menm? S on ensilt wi. Lè m renmen m Guerrier Henry, Yves Marie Chanel, Romel Pierre, Jacques Derosier, tout lòt moun sa a yo k anndan peyi a, an pou n ap viv nan yon peyi pou yon peyi eta sa a? E kòmsi m pa moun nou menm? E kòmsi m pa menm gen kapasite pou kòmsi m ta dwe pwouve ke m egziste kòm moun? Li pa kòrèk. Eske w moun si w moun fon bagay pwouve ann pwouve lemond ke nou se moun paske pandan yap eseye trete n kòm bèt la n aksepte rete kòm bèt tou. Lapolis Nasyonal Dayiti, nan minit n ap pale la a, ap mennen yon operasyon nan Lasalin nan. Operasyon sa a, li ap mennen avèk de gwo materyèl lou tankou bakolodè pou wè kòman ke yo kapab kraze anpil kay nan Lasalin, anpil kay nan Waf Jeremi. Polisye yo fè konnen yo ap kraze kay sa yo, se paske ti mesye ki gen zam ilegal nan men yo pran plezi kache dèyè kay sa yo epi detounen kontenè nan zòn nan. Gen yon bilan ki sòti la Sèlman pou mwad oktòb la, Dominiken voye tounen an Ayiti 48 mil Ayisyen ki ap viv de fason ilegal nan peyi Sendomeng. Èske jodi an nou menm, an Ayiti, nou gen 48 mil Dominiken k ap viv ilegal? Èske jodi an tou, yon Dominiken bezwen yon viza Ayisyen pou l antre nan peyi ou? Non, li pa bezwen viza Ayisyen pou l antre nan peyi ou. Enben, se pou youn nan rezon ou p ap ka relate okenn tèks de lwa pou di ke lap viv de fason ilegal nan peyi an. Nominasyon jij Jean Joseph Lebrun kòm nouvo prezidan lakou kasasyon, malgre yo rekonèt se yon sitiyasyon eksepsyonèl ki lakoz nominasyon sa a, òm de lwa yo di yo konsyan gen anpil pwoblèm nan sistèm jidisyè la, pandan ke yo kwè ke mèt Joseph Lebrun pral pèmèt ke enstitisyon lakou kasasyon Li reprann eskap figi l. Se tout kouch moun nan sosyete a ki sòti nan silans yo sou dènye desizyon Ariel Henry pran pou kesyon nome yon nouvo jij nan lakou kasasyon kòm prezidan. Fwa sa a, se responsab pati politik Free National yo ki di ke Ariel Henry pa gen okenn veleyite, pa gen okenn prerogativ pou l ta mete yon nouvo jij nan lakou kasasyon paske nominasyon yon jij nan lakou kasasyon se prezidan se asanble senatè a ki toujou fè nominasyon sa a. Jodi an nominasyon sa a son nominasyon ki ilegal e san avni. Nan sans sa a Ansanm asosyasyon yo deja kase randevou 18 novanm kap vini la nan lari Pòtoprens yon manyè pou al kontinye ak seri mobilizasyon yo yon fason pou kapab tou kontinye mande depa ekip Ariel Henry an nan tèt leta a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, prezidan dominiken an Luis Abinader siyen yon lòt dekrè ki entèdi Konsila dominiken yo an Ayiti vann depòte ayisyen yo viza. Sa vle di klèman nan lèt Luis Abinader voye bay konsila Ayiti, konsila dominiken an Ayiti yo, Abinader di avèk konsila dominiken an Ayiti yo, depi imigrasyon dominikèn fin voye yon moun tounen la de fason ilegal, ou pa gen dwa vann li viza sou okenn fòm. E non moun sa a, li pral enskri nan rejis dominiken an kote ke depi anbasad la ekri non moun nan sou sit yo lap tou moutre ke yo te deja depòte moun sa a, sa vle di klèman ke Abinader pran lòt dispozisyon nan peyi l, menm jan ke otorite dominik otorite amerikèn yo depi yo depòte w moun ou pa ka retounen Etazini sou okenn fòm ankò, enben Abinader se dispozisyon sa lap pran nan minit nap pale la kote ke Depi yo depòte yon moun nan peyi Sendomeng, ou pa ka retounen nan peyi Sendomeng e ou pap ka tou achte viza sou okenn fòm. Nou prale dirèkteman fwa sa a nan komin Pòdepè kote ke aprè dcpj te fin arete komisè gouvènman Pòdepè a, mèt Vigile Michelet, finalman ministè lajistis deside nome yon nouvo komisè gouvènman nan tèt pakè Pòdepè, Nouvo komisè gouvènman sa a li pote non, li pote non, alo? Ou mèt kontinye. Nouvo komisè gouvènman sa a li pote non Mèt Feliks Aplis. Mèt Feliks Aplis se nouvo komisè gouvènman se nouvo komisè gouvènman Pòdepè nan minit n ap pale la a. Li ranplase komisè Vijil Michelin ke yo te arete nan kesyon kagezon zam ilegal. Nou prale dirèkteman ankò nan peyi Sendomeng kote ke sèlman pou mwad oktòb ki sot pase la, otorite dominikèn yo depòte plis pase 48 mil ayisyen ki t ap viv de fason iregilyè nan peyi Sendomeng. Nan sans sa a, mi otorite migrasyon yo nan peyi Sendomeng fè konnen y ap kontinye avèk seri depòtasyon sa yo jiskaske yo rive pèmèt peyi an lib de tout ayisyen ki ilegal ladan l. Nou prale dirèkteman fwa sa a nan komin Pòtoprens kote ke bandi san fwa ni lwa moun pa rive idantifye kidnape yon pwopriyetè magazen mekanik. nan vil Pòtoprens, kote ke yo deja mande yon sòm de 150 mil dola ameriken pou yo te kapab libere pwopriyetè magazen mekanik sa. Fanmi, zanmi pwopriyetè magazen mekanik lan fè konnen yo pa genyen yon goud lesko, ki kote yo pral jwenn 150 mil dola ameriken pou yo bay avèk ravisè yo. Nan sans sa, Ansanm po ansanm fanmi pwopriyetè magazen an mande avèk otorite konsène yo pou di yon mo pou yo paske yo pa an mezi pou yo ta bay avèk ravisè yo montan sa ke yo mande yo a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a pa rapò avèk anpil kout bal kap chante nan twazyèm sikonskripsyon an kote ke gè ki genyen ant Ti Lapli Ant Kris la, li toujou ap kontinye nan twazyèm sikonskripsyon an, eben yèswa gen anpil moun ki pa rive antre lakay yo, jis nan minit nap pale la anpil moun paka travèse zòn kafou, zòn matisan, zòn fontamara akoz kout bal kap tire nan zòn sa yo, sa ki lakoz Premye bilan revele ke gen an total 5 moun ki mouri nan mitan popilasyon an ki tap eseye travèse pou wè kòman ke yo ka ale Kafou. Wala pdg Busta John, m panse n ka tou antre nan seri kòmantè yo. Yves, kay sa yo y ap kraze a, èske se kay bandi oubyen kay sitwayen onèt yo? Efektivman madam Sarah, kay sa yap kraze a, nou pa ka di se kay bandi, nou pa ka di se kay sivil, paske nou pa prezan nan zòn nan. Men souvan, bandi yo pa janm abite bò lari, se toujou anndan kwen yo al kache tèt yo pou yo kapab opere. A nenpòt ki moman, yo ka toujou sòti deyò a pou yo fè operasyon yo. Men. Gen yon ekip moun tou madam sa a ki ap viv nan katye popilè yo ki te vyan vin fon sèl avèk bandi yo kote ke yo fasilite yo kay yo pou yo fè operasyon yo, yo fasilite yo kay yo pou yo fè zak kidnapin yo. Jodi an, lòske otorite polisyè yo pran desizyon sa a pou kraze kay ki nan Lasalin, kay ki nan Wap Jeremi, se ansanm de kay sa yo, yo di ki anpeche lapolis fè operasyon. Se ansanm de kay sa yo, yo di ki anpeche tou machin sikile nan zòn nan. Enben jodi an, Lapolis Nasyonal Dayiti pran mezi pou kraze tout kay ki bò lari nan Waf Jeremi, tout kay ki bò lari nan Lasalin.